Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon yon mwa out yon mwa tristès yon mwa enkyetid yon mwa ki fè dlo koule nan je anpil moun. Yon mwa ki fè dlo koule nan je menm otorite yo paske yo depase par les evenman. Apre yon tranbleman de tè 7 pwen 2 sou echèl Richtè, tout moun nan lari nan depatman Sid peyi a, nan depatman Nip e nan depatman La Grandans. Yon ti tan apre, nou ta kapab di 2 jou, se lapli ki mete bouch nan koze a. Tout moun nan lari. E ou imajine ki sa sa kapab gen kòm konsekans. Moun yo pap ka ale anba vye kay ki rete yo, epi lapli ap tonbe. Panik jeneral, moun yo pa konn si pou yo fè anwo, si pou yo fè anba. W ap gade sou yon seri de imaj kote moun yo avèk timoun nan men yo anba lapli. E finalman ou kapab mande tèt ou, ki sa peyi sa fè l ap peye? Des images très très très tristes. Imaj sa yo. kapab rete ante nan tèt anpil Ayisyen. E koute, pou sa ki gen awè ak Departeman di Sidès lan, se pa pale. N ap vini toutalè pou n kapab fè yon emisyon sou anpil ti videyo nou konpile sou sa ki pase o nivo de Jakmèl, Marigo, tou sa, Departeman di Sidès. Men brèf, nou ta kapab di sitiyasyon an vrèman li te konplike nan Okay. Tranblemanntè, kay kraze. Moun yo nan lari, moun yo pa gen dlo pou yo bwè, yo pa gen manje pou yo manje, yo pa gen rad pou yo mete sou kò yo, a ti rad ke yo sove an, se avèk li ankò, lapli ap frape yo de plen fwè, lapli ap frape yo de plen fwè. Imaj sa yo trist, mezanmi. Antouka, n ap kite w gade nan mikwo konfrè nou yo nan Lavwadlamerik. A, e nou pa konnen ki sa li kapab koze kòm dega toujou, men kanmenm se, se yon sitiyasyon. Sa ki vrèman, vrèman difisil pou popilasyon Okay la, pou Kayen avèk Kayèn yo, se konsa sitiyasyon li menm li prezante, n ap pèmèt nou viv, kòm di nou pa gen okenn otorite ki sou plas, pa gen lameri, pa gen pèsòn, e si gen yon moun ki akonpanye moun yo la, se nou menm kòm jounalis, epi moun yo ki ap chache kote pou yo mete kò yo. Sitiyasyon li menm li prezante prezante bon ap konprann la se dlo m wè dlo dlo plen teren an nèt li oblije ale pa gen okenn otorite ki sou plas nan moman ke n ap pale an seman avè w la malgre E deklarasyon moun ki tap viv nan abri sa, moun ki te gentan sou abri sa, te fèn konnen ke maten an, te genyen prezans otorite lokal yo, sa vle di ke otorite lokal yo konnen ke moun yo sou teren an, ebyen lapli a ap tonbe, pa gen okenn, okenn enstans, pa gen pèsonn ki parèt pou mande yo ki jan sa ye ak ki jan sa pa ye pou yo. Nou menm ki bezwen la men nou nou pa ka jwenn li gade mizè nou Kola gyèt manman leta non pa di sa Kola gyèt manman leta anpl. Ayiti ajenou! Sinon, yon bon pati nan peyi Dayiti ajenou. Si w pran depatman Sid, ou pran depatman Nip, ou pran depatman Grandans, sa dou anpil bagay. E, si apre yon tranbleman de tè konsa ki fè tout ravaj sa a, epi, de jou apre, se moun yo gen les pieds dans l'eau, hum! Ki sa n ta kapab di ankò, mezanmi? Se yon trajedi kontini nan peyi Dayiti. Men! Nou se yon pèp ki fò. Nou se yon pèp ki gen anpil kouraj. N ap di tout moun mèsi ki yo menm pataje pèn nou, pataje doulè nou, moun ki nan entènasyonal, moun ki tout kote, mèsi anpil. Nou menm n ap eseye releve paske Ayiti se yon peyi ki gen anpil fòs. N ap pwofite di fòs ak moun nan Grandans. ak moun nan depatman Sid, ak moun nan depatman Sidès, ak moun nan depatman Nip, nou nan difikilte. Nou grangou, nou bezwen manje, nou bezwen rad, nou bezwen dlo. Se bagay sa yo ki pi enpòtan pou kwè l ye la a. Epi apre, larekonstriksyon. Ann wè kòman nou ta kapab mete kò nou yon kote Epi, an atandan ke otorite yo fè kèlke choz, mwen konnen gen anpil nan nou ki vle kenbe dinyite nou, ki pa renmen pare men nou pou moun ba nou men, se yon sitiyasyon difisil ki prezante, an nou viv sitiyasyon an, an atandan ke yon ti brin chanjman vini. Mèsi la fami, n ap vini tou talè pou yon pwochen emisyon sou Departement du Sud-Est, an atandan, un maximum de commentaires, un maximum de partage, et si vous désirez donner quelque chose, Ou kapab kontakte nou dirèkteman pou nou menm pou n fè swivi an. Pa bliye mande fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!